Aprè tout sa kap pase frè ak sè nou yo an repiblik dominikèn medam e mesye ebyen nap diw jodi an la se gwo sitin ki te genyen devan konsila dominiken an ebyen jodi a la gen mèt maglwa ki li menm debake an granmoun devan konsila a e Mèt Magloire fè gwo gwo gwo deklarasyon ke nou pral envite ou tande la a e nap di ou aprè atak sa a, aprè gwo aksyon sa a ke Mèt Magloire li menm poze devan konsila dominiken an, ebyen nap di ou gen anpil ayisyen ki bat bravo pou Mèt Magloire paske se pa tout nèg ki genyen kalte kanson sa a nan tay li pou l kanpe devan konsila dominiken an e pou l fè yon tèl deklarasyon, ebyen medam e mesye nap di ou Ayisyen ayisyèn ap viktim videyo ap sikile a goch a dwat kòman militè oubyen lapolis dominikèn ap bat ap maltrete ayisyen enben jodi a la medam e mesye nap diw ke gen anpil anpil anpil leve kanpe ki kòmanse fèt paske ayisyen estime bagay la paka rete konsa bagay la paka pase konsa enben fòk finalman gen de nèg yo menm ki pran e dispozisyon gen de nèg ki dwe pran Batay la ala relèv pou bay dominiken yon repons menm jan gen ayisyen an repiblik dominikèn konsa tou gen kèk dominiken an ayiti ke se swa sa ki enplike nan dosye kidnapin gen anpil dominiken nan baz gang yo selon sa enben divès enfòmasyon te bay medam e mesye enben jodia la nap diw Abinader misye deside fòk li masakre ayisyen e se sa kap fèt an Repiblik Dominikèn paske enfòmasyon yo bay ke gen anpil ayisyen kap tante kite sendomeng depi se anba raje a ou kwaze avèk de militè oubyen de senp sivil oubyen de polis dominikèn ebyen yo tou tou yo nan raje a e yo fouye tou mete w oubyen yo mete w anba fèy bwa alò se enfòmasyon ke nou pote pou ou mèdam e mèsye ebyen jodi a la genyen bab tou ki li menm te devan konsila dominiken an e bab nou konnen enben ki son on konbatan e ki son gason vanyan ki son gason kanson enben jodi a la medam e mesye se pa de twa sitwayen sitwayèn ki yo menm te oblije pile sòl devan konsila dominiken an medam e mesye pou bay yon repons ak sa abinadè li menm ap fè ayisyen ayisyèn nou yo frè ak sè nou kouzin kouzen nou lòt bò a E nou wè bagay yo pa dous ditou kòman ayisyen ap mouri kòman ayisyen ap pase anba pakèt e rado baton anba men e polisye dominiken bagay yo grav antouka medam e mesye nou pral envite w wè envitew donk konprann kòman bagay la ye ebyen rezon ki fè abinader li menm deside poul masakre ayisyen konsa rete konekte sou video a bòn ekout tout moun nap tounen. An ale Maglwa. Mwen menm mèt Magloire Aspil, avoka au barreau de de Mibalè e etan done ke les barreaux sont federes, je suis avocat sur sur tout le territoire de la nationale d'Haïti. Paske les barreaux sont federes e se pa avoka kap pale la tou men se homme politik la e militan politik la. Lè wap gade nan peyi d'Haïti, la diplomatie est faible, le gouvernement est faible. Si la diplomasi a te fòt nan peyi a, sa kap pase sendomeng lan la, mwen menm antanke ayisyen, antanke nasyon sa ap fè mal. Ou pa wè, je toujou di sa, lè lè asasen sot o pouvwa, se ki ont tiye Jovenel, Mateli, lèzot, lèzot sot o pouvwa, tout moun ki te tiye Jovenel la, yo fout o pouvwa la. Ariel Henry, Mateli, tout lòt yo, yo fout o pouvwa. Paske la ka di, si nèg yo ta pran, si nèg yo ta pale de afè peyi, Sè ki sot antre se sa kap pase nan peyi tran la ba a lakay vwazen nou yo ta fon pale. Sè la vle di ke lè w ap gade kòman y ap maltrete yon ayisyen nan peyi nou, lè w ap gade kòman de polisye an inifòm avèk kab ap maltrete ayisyen menm. Mwen menm menm m ap tou pwofite voye enfòmasyon sa a ba direktè jeneral lapolis la. Mwen gen yon pèmi zam, yon 12. Mwen ekri yo pou yo ban m yon pèmi pou 9 milimèt. Mwen si mwen menm m pap kite kenn vakabon tiye m si m pa fè defann mwen. Aktyèlman m pa gen zam sou mwen, men depi w ap nan machin mwen, sou mòso sigarèt mwen, m fout gen zam mwen nan men m. Paske m ekri dcpj, m ekri Enspeksyon Jeneral pou yo ban m pèmi zam nan. Vakabon nan peyi a ap tire polisye, vakabon nan peyi a ap tiye moun, mwen antank avoka M fout gen dwa pou m gon pèmi zam anba yon dam. Ò si yo vle arete yo al arete m. 1. Dezyèman paske m pap kite yon vakabon tiye m pou m pa foure 4 kout bal sou li menm. Ok. Ok. M pap kite yon nèg tire m sou mwen pou m pa fout tire sou mwen menm. Nenpòt ki lè yo vin anba machin mwen, yon polisye ap vin fouye machin mwen, y ap wè yon 9 milimèt li nan nan sentu mwen avèk kote m ke m te ekri dcpj. Paske m pap kite vakabon tire sou mwen san m pa fout tire sou yo. 1. Dezyèman. Mesye sa ko pouvwa a se son de restavek oh mwen plizye fason la ou gade la ariel henry li pral mouri wi ariel henry pral mouri ou pa wè sa ameriken di ameriken la ariel henry di ameriken konsa ke peyi a ta lage gang vin banm sipò ou pa wè sa ameriken fè ameriken voye di men lis mang lan men gang yo mateli. Lamòt lòt nèg yo ay men fè ariel anryen fè ariel anryen ariel te yon lamòt non fè ariel anryen ariel te mateli ameriken di menm gang yo ameriken di menm moun kap bay zam yo ameriken di sa men pousa lamòt pa poukisa PM nan pa arete mateli paske li konnen se mateli ki metel la ò ameriken m fout diw nan gyèt manman ameriken mwen fout diw nan gyèt manman kanadyen m pa fout bezwen viza yo menm mwen m fout ak avoka m fout gen kote poum dòmi Map fout ale nan peyi mwen. Ou fin fè, ou fin vòlè eleksyon nan men Jules Celestin, ou mete Martelly, or Martelly o pouvwa ap travay, yap nan twò gran bagay sa yo, yap voye lajan o Zeta Zini Damerik, kounye a wap di konsa, or Martelly nan gang, Martelly sesi Martelly sela, a vle di ou vle pou Martelly tiye moun yo? Mwen menm sa ka sa ki vin rive, mwen menm mèt Mama Gloire Smith, kèlkeswa, kèlkeswa lè a. Machin mwen fout gon manchèt ladan e gon kòd ladan. Kèlkeswa m toujou gen dwa lè. Kèlkeswa m lè m wè yon dominiken, m ap fout mare dominiken an m fout bat li. Epi m a wè komisè gouvènman avèk lòt polisye k ap vin di mwen. Mwen di kèlkeswa m wè machin pa mwen toujou gon kòd avèk manchèt ladan. Kèlkeswa m lè m wè yon dominiken m ap fout pake machin nan, m ap fout bat li pou m wè. Ki polisye, ki komisè gouvenman an ki peye a Marianne Henry kap fout rele mal. Ala ki vin rive. Sa kap pase la aba a? Ou pa wè pèp ayi, pèp dominiken an yo pa wè yap tiye ayisyen? Ou pa wè polisye yo ap bat ayisyen? Ou wè sa kap pase la aba? Mwen menm map fout fè revanj yo pou yo. Ò, se sa ke vle di. E mwen menm map lanse yon yon dènye nouvèl bay pèp ayisyen an. Ou pa wè sa kap pase a? Ou pa wè kenn sipò, kenn nòt de près? Ou pa wè ni avoka, apatre mwen menm, ou pa wè ni enjenyè, ni sesi sela, menm polisye sa yo ki la a, yo pa ka di anyen, men kè yo ap rache yo. Lè polisye ki son la, yo pa ka di anyen, men kè yo ap rache yo, paske yo pa fout dakò, paske se le drapo nasyonal, se Ayiti ki a imilye. M pa ka di a monchè antank ayisyen mwen m ka m ka viv men lè yap imilye ayisyen konsa sa ka pase mwen mwen sa ki vin rive lè yal nan sesyon do pouvwa se menm gagòt yo menm moun yo ameriken fin kraze peyi a avèk gang ameriken fin bay peyi a avèk gang konsa ki vin rive Ebyen yo di pou yo arete Martelly. Men map di nèg sa yo sa. La pwochèn fwa si gen si Martelly, Lamothe, tout lòt nèg sa yo ki nan pwoblèm avèk ameriken, si yo te bati lajan dwòg sa yo, mwen menm pèp a jò si m ta pral defann yo. Si lajan dwòg sa yo, yo te mete inivèsite, yo te mete lekòl, yo te mete lopital, yo te fè wout, yo te fè bank agrikòl. Yo te fout itil peyi a. Ou konnen sa kap pase? Ameriken a pral sezi byen yo laba. Men si byen sa yo te an Ayiti, èske Ameriken te ka vin sezi yo? Non! Or, map voye sa ba tout dilè, tout dilè dwòg kounye la. Wè! Tout dilè dwòg kounye la. Depi ou nan afè dilè dwòg, lè wap bati, bati fout nan peyi ou. Wè! Bati fout nan peyi ou. Bati inivèsite, bati lekòl, bati wout, Pa ti bagay pou nan peyi yo. Mwen menm m pa fout konn dilè yo. M pa fout konn dilè yo. Depi dilè yo fout twouve lajan, fout fè lajan, pa ti bagay nan peyi a pou mwen menm. Pa ti wout, pa ti lopital m pa fout konn dilè yo. Ò, n ap fout di dilè, sa k ap pase? Mesye, m ap pwofite bay mikwo sa tou pou m deplore asasina, asasina komisè divizyonè devan, devan! Akademi militè. Mwen menm Mèt Malo Aspil, mwen se pitit yon ansyen militè m ye. Lè m konn ap wè papa m nan kazèn, mwen toujou wè tout perimèt la. Ok, eskiz mwen. M toujou wè tout perimèt la kontwole. Lè apre m rantre nan kazèn nan, yo di ki èdvou? Ki èdvou? Sa k pase la kounyè? Ò, e PM nan di w konsa, ò, il va faire des enquêtes, il regrette. Mwen di w anpèt, se krim, krim sa a se yon krim deta sa ye. Je repèt, mèt mal krim sa soti andan polisye a la menm e la polis menm ki fout touye l. M ap di sa, je repèt, komisè divizonè sa a mouri se yon sitiyasyon krim deta. Ò, si PM nan bezwen fè ankèt, y ap fè ankèt la andan la polis la menm. Nan wo nivo, nan wo nivo, e pa kenn ti polisye, kenn, kenn, kenn baz ki rele l ke se. C'est un crime de haut niveau, c'est un crime d'Etat. Li te ka direktè jeneral, li te ka yon lòt pòs, se epi yo fout kòmanse fè ankèt kanmenm. Èske sa ta vle di ke sa regrete m anpil dèske l mouri? C'est un cadre, c'est un cadre de haut niveau, men an prensip ke c'est un crime d'Etat. E pou fini, pou fini, m pa di pèp la konsa. Mwen di ke Il faudrait une révolution armée dans son pays. Peyi sa pap janm chanje si pa gen yon revolisyon ame. E je suis prêt à sacrifier ma vie pou m pran zam pou m fout chanje sistèm nan. Lè m pran valè m pa pran zam pou m tiye polisye, m pa pran zam pou m kidnape moun, m pa pran zam pou m al fè bandi. Men si tout peyi a Chavire! Tout peyi a ap chavire pou kraze bonda mesye oligak konronpi sa yo ki pran peyi a, mwen mèt Barassi je suis prè a sakrifye ma vi pou defann se peyi a. Or map di sa de de konsila jeneral domiken mwen menm mèt Barassi nenpòt kilè nenpòt kilè Mwen renmen son avocado djo sa ban yon kese visye oh map nenpot ki moun nenpot kilè mwen twouve yon dominiken map fout kache djol li map bat li poum ka pou sak pase peyi a mèsi pou defans peyi a oh map di sa hey. Depo zè de Haiti map matali matali mwen mwen soy avocado do sab lo lo lo lo ke se de disi o map nenpot ki moun nenpot ki lè mwen touve yon dominiken map fout kache dyol li map bat li poum bay lè pou lè pou pou pou sak pase peyi a mèsi bokou. Manifestasyon pou frè m, kouzen m, jodi a, e etranje tou, k ap sibi tout zak sa yo. Mwen menm jodi a m oblije pote sipò m avèk Ayisyen k ap viv Sendomeng. Kèlkeswa etranje k sou bout tè Sendomeng lan, jodi a m oblije prezan. Prezans mwen jodi a la, premye mesaj m ap voye, se bay nèg ki Leta nan peyi Dayiti ki di se dirijan yo ye. Jodi a si w ap gade w wè, si nèg yo pa t mete bandi nan peyi a, pa t met gang, jodi a Ayisyen te ka ret lakay yo. Yo te ka reponn avèk peyi a, yo te ka travay tè, yo te ka fè yon pakèt bagay. Se fenomèn bandi a la, jodi a yo vin pran, yo vin mete la. Pou m al mande pou nèg yo respekte, respekte! Akò 2 desanm 1999 la, paske sa yo te ye yo te siyen avèk Sendomeng lan fòl respekte l. Jodi a yo pa kab tòtire Ayisyen k ap viv Sendomeng jodi a la sou bout tè sa. Bout tè sa sa l te ye se Lil Dayiti l te ye. Lil Dayiti se lanmò vrè batay zansèt nou yo. Kit fè jodi a bout tè sa Sendomeng ka li ka divize an 2, Dominiken jodi a ka panse tè sa va tè Ayisyen. Batay nou te batay la, se nou k te fè batay nou jodi a an fas kolon blan yo pou te ban bout tè sa. Men jodi a nou p ap asepte pou yo pran Ayisyen. Y ap maltrete Sendomeng, y ap tòtire yo nan kad bagay sa. E sa fè nou mande. Abinader kanpe sou depòtasyon sa, si l pa kanpe sou li, nou menm, nan peyi Dayiti, nou pral chase dosye Dominiken yo tou e n ap chase Dominiken yo tou, paske yo konn kisa nou menm Ayisyen nou vo, yo konn kisa nou menm nan batay nou, konsekans nou, yon sèl bagay mwen di pèp la, nou p ap kite yo tòtire frè nou se lòm, se pou tout moun pran lari, bab! Nan lari, apèl pèp la, fòk yo al kanpe, kèlkeswa, pa bezwen konnen se pwòv ak Sendomeng non. Jodi a, tout Ayisyen k ap viv Sendomeng se frè nou, se sè nou. Nou dwe pote sipò nou pou n kanpe nan zak sa y ap fè sou popilasyon ayisyèn nan. Yon sèl bagay nou di, batay la p ap kanpe, nou pral devan anbasad Sendomeng pou n al di Abinader kòm gang, bay Ayisyen yon chans, nou pa kapab ankò. Yo ban nou gang, yo ban nou bandi, yo ban nou lavi chè, yo ban nou tout kalte bagay nan peyi a ke nou pa kapab ankò, nou di yo. Kite ayisyen viv paske sa yo bannou jodi yo la nou gen atò nou jwenn twòp yo met gang yo met bandi yo met tout kalite bagay poun moute poun kite bout tè sa pou nal pran imilyasyon sou tèritwa blan yon sèl bagay m di pèp la kanpe batay nou pap kanpe nan wout pase batay sa fòk ayisyen dwa nou respekte nan sa ke nou te siyen avèk sendomeng mèsi bokou. Jodi a, nou rasanble la a pou nou pran responsablite ak angajman nou devan listwa. Depi kèk tan, n gen yon remonte san parèy nan vyolans k ap fèt sou migran ayisyen yo, fanm kou gason, lòtbò zile a. Gouvènman Abinader la enstore vyolans sa. Li deklanche yon vas operasyon ekspilsyon masiv kont migran ayisyen k ap fèt san kondisyon, ki pa trete Ayisyen tankou moun. Sou rejim Abinader la, anti-ayisyanis sistemik ak politik la ranfòse, kote l ap pèsekite konpatriyòt ayisyen yo san rezon. Migran ayisyen yo, tout kategori, fanm, Tifi, timoun, fanm ansent sibi move tretman anba men militè zago loray dominiken pandan mwa oktòb 2022 a, yo pimpe nan move kondisyon 3781 fanm, pami yo 675 tifi ak 266 fanm ansent. Otorite dominikèn yo bay lòd pou maltrete, reprime, fè vyolans fizik, imilye, lapide konpatriyòt ayisyen yo kòm si se pa moun yo ye. Videyo k ap sikile sou rezo sosyal yo kote militè dominiken ap maltrete ayisyen bay endiyasyon, kòlè, revòlt ak tèt chaje. Mete sou sa, nan dat 21 novanm 2022, Prezidan Abinader pran dekrè 668 tirè 22 ki jistifye pwojè li genyen pou li ranfòse zak represyon, vyolans ak rasis sistemik kont migran ayisyen yo. Zak politik sa raple move eksperyans ki fèt nan pase ki kite gou anmè sou bouch 2 pèp yo sou zile nou an. An 1937, sou baz rasis, diskriminasyon, zenofobi ak. Anti-Ayisyanism, Diktatè dominiken Rafael Leonidas Trujillo y Morina te fè masakre plis pase 20 mil Ayisyen. Nou konstate evenman trajik sa anvi tounen. N ap di Abinader, 2022, pa 1937. Si li konprann pou li trete Ayisyen san diyite, san lonè ak respè, se byen konte, mal kalkile. Ayisyen pa pitimi san gadò, Ayisyen gen listwa. Ayisyen dwe trete ak diyite. Se poutèt sa, jodi a, nou pran responsablite ak angajman nou devan listwa. Nou pral mache. Nou pral mache pou n di non. Nou pral mache pou n denonse rasis sistemik ak politik kont Ayisyen. Nou pral mache pou n kondane zak represyon ak vyolans kont Ayisyen. Nou pral mache pou n egzije respè dwa ak entegrite fizik tout Ayisyen. Nou pral mache pou n mande respekte dwa ak libète sikilasyon moun sou zile nou an. Nou pral mache pou n denonse diskriminasyon kont Ayisyen. Nou pral mache pou n mande respekte Konvansyon entènasyonal sou dwa migrasyon an, sou dwa migran yo. Nou pral mache pou n mande Abinader respekte pwotokòl 2 desanm 1999 la. Nou pral mache pou n mande òganizasyon entènasyonal yo kondane zak vyolans ak represyon Abinader ap alimante kont migran ayisyen yo. Nou pral mache pou n mande jistis ak reparasyon pou migran ki viktim yo. Nou pral mache pou n mande Leta ayisyen pran responsablite pou pwoteje dwa resòtisan ayisyen nan Repiblik Dominikèn. Nou pral mache pou n mande Leta ayisyen kreye bon jan kondisyon pou lavi pou Ayisyen kapab viv lakay yo an dignite. Nou pral mache pou n mande pi bon relasyon ant 2 pèp yo sou zile nou an. Viv Ayiti, viv dwa grandèt majè pèp ayisyen an, viv solidarite Ayiti ak Repiblik Dominikèn, viv respè tout dwa migran yo, aba rasis! La, nou wè la, se ansanm de pankad ke moun yo genyen nan men yo nan lari Pòtoprens pou konteste kont ebyen depòtasyon masif ke ebyen Luis Abinader, prezidan dominiken an li menm l ap fè nan moman la. E la moun yo menm ki sou lari k ap monte. Nou wè genyen plis ke yon santèn, nou wè li yon santèn moun ki genyen pankad nan men, k ap manifeste kont depòtasyon, kont ebyen wè Ariel ak Abinadel si marasa, se sa ki ekri nan pankad moun sa yo k ap manifeste la. Noel la. Abinader di tou yo. Noel la si. Sa on yo di pankad ki genyen. SDP e la triye tout alye ki met avèl yo. E nou wè jodi a, nap di yo, yo met al chita, yal chita pou yo. E pa pou nou yal chita. Si dominiken yo pa retrakte sou bagay rasis yap fè a, sou jan yap maltrete nou, enben jodi a kote ki te fèmen an pral gen plis kote ki fèmen, e depi se biznis yo gen an Ayiti nap fèmen yo, nou pral pase nan yon lòt volim, nan yon lòt vitès. Dominiken a la pèsòn d'Abinader melanje a sitwayen rasis dominiken li gen avèl yo, yo gouze bagay ki pou sove yo. Retrakte! Sou sa yap fè maskele Moun ki la an bay konet yo son bann moun defakto Nou bay konet Ariel anko. Tonton ti listwa pou jounalis yo. E sou fontyè wanamèt la nou wè sa kap pase e sou fontyè wanamèt la te ouvri e otorite yo al ouvri fontyè a pa la fòs. E fòm diw, lè w gwo leta restavèk ou leta tchoul blan, pa bliye dominiken yo gen anpil ladan yo gen koulè wouj, yo panse se blan ameriken ki te fè twit, twit sa pou mete kanmarad sa la, sa yo bay. Pou Ariel Henry a. Ebyen depi ou gen leta ayisyen avèk leta tchoul, nòmalman jodi a, poukisa k fè nou pa ka kiltive manyòk, patat, lam, malanga, wè sa m di w pòmdetè bagay k ap parè rapid, kalalou, mayi, men jodi a, sa se leta pèpè a, leta ayisyen avèk la k al negosye men nou menm pèp, nou nan lari a la. Si dominiken yo pa retounen sou sa y ap fè yo, ebyen biznis dominiken k ann Ayiti, nou pral mache fèmen tout, fè lè swa peyi. Fontyè a n gade n wè anpil ayisyen ki vini genyen ki pran kout manchèt genyen ki pran kout rach nan men imigrasyon dominiken. Bon menm si tout sa yo rive pa bliye nou gen leta ireskonsab malgre tout sa yo dominiken ap fè nou men leta ayisyen itilize nèg a zam nan tout katye yo pou vin bay plis pwoblèm ke sa n wè a kòm nou nan yon pwoblèm pa gen travay nou nan yon peyi e chomaj ensekirite fè moun kouri adwat kouri agoch yo reziyen yo men n ap di dominiken yo ankò Si yo pa resesi yo, nou pral mete yo deyò ak tout biznis yo gen an Ayiti yo, paske nou konn Ayiti, epi gwo kote yo vann komès yo. N ap gade, genyen mache fwontalyè Wanament la jiska mentnan ki fin konstwi, ki pa janm inogire, moun Wanament k ap mande Leta ayisyen pou kapab inogire mache sa. Ki mesaj ou te kapab voye bay moun Wanament nan moman an? Bon mache sa lè gen leta lap inogire paske pou kounya pa gen leta se yon moun ki la yo twit se defakto se restavèk sa ke jodia la nou pa gen leta pa bliye sa le fè ke nou pa gen leta nap di yo pran pasyans lè gen yon leta ki ka fè yon bon koperasyon ant sendomeng ak ayiti lè sa mache ap ouvè e nap fonksyone antan ke de pèp ki sou sèl lin mèsi. Kòman konprann fwontyè a ki ouvri a la? Pou koperasyon ant ayisyen avèk pèp dominiken men fòk prensip yo respekte sa vle di tout sa tout. Kòd nou gen nan akò yo fò respekte. E pa kesyon yo itilize nou kòm kapòt, pèmèt mwen ekspresyon an. Men, antanke moun ak moun, Leta ak Leta, fòk gen yon bagay ki òganize, ki planifye pou tout règ yo respekte sinon lè lòm, lè sa a, l ap vin yon frè, yon vwazon, yon zanmi pou nou. Men majistra Dahbon nan di Ayisyen se yon pakèt grangou yo ye wi. Bon, se w estavèk, se w tyoul. Pa bliye, se w konze. Lè w di moun sa w ede konze w ap pale, se trèt. ou sinon li ta dwe fè apèl avèk de teknisyen an Repiblik Dominikèn, de avoka, de jiris, pou pèmèt aske yo eklere l sou lwa lakay li. Si gen yon lwa an Repiblik Dominikèn ki di ou kapab arete yon moun, ou kapab touye yon moun, an Repiblik Dominikèn ki di lafòs represiv dominikèn genyen dwa, yo nan legalite lè yo ap aplike, lè y ap mare moun, mare yo, bat yo, pran kouto, mitile yo, ale nan dè kominote Baryè a ouvri se pa popilasyon se pa popilasyon ki ouvri baryè a popilasyon an te kanpe e li te di lap bay yon repons li bay repons lan se gouvèneman ayisyen gouvèneman restavèk sa a gouvèneman fachis sa a se li menm ki fasilite ki de manyè manoumilitari. enstrimantalize lafòs represiv ki al ouvri baryè a. E yè, si ou raple ou, si ou, bon se jounalis ou ye, ou ap aprann onivo Dahbonne li te refèmen ankò paske kominote e onivo de la sosyete sivil la yo menm yo te di yo dwe bay yon repons adekwat e nou di yo kanpe sou pozisyon nou. fòk nou fè respekte dwa nou, lè ke nou pa genyen dirijan pou dirije nou, ki pa ka, ki kapab defann dwa nou, ebyen popilasyon sivil la pran responsabilite nou an men, pou ke nou bay yon repons adekwat a leta dominiken, paske jodi a lekonomi.